Yon lòt fwa ankò nap salye w nou egzakteman nan Jaden TNH m pa gen pou m prezante Pè Toma puiske Pè Toma pase de prezantasyon jan n te di l la nou la nan kad L'Interview de Jameson Bernabe nou egzakteman nan okazyon jèn talan an pèfòmans nou avèk Pè Toma Pè Toma kòman nou ye men vrèman nou pa gen mo. Nou la nap kenbe Jameson nap gade epi nap kenbe. Nap siv! Nap siv! Pè Toma, m konnen w s on moun ki pase de prezantasyon piske nan domèn feyton, pa gen moun ki vrèman kapab kontredi sa w fè men fon ti pale yon ti kras de ou aprè sa nou pral antre egzakteman nan aktivite Jèn Talan an Pèfòmans. Bon e yo konn di ke pale de ou l yon ti jan ayisab men e Humm kisa m ka di de mwen vrèman bon m rele Sidney Louis epi pèp ayisyen batize m pè Toma epi kòm ou sot di la nou vrèman nan domèn feyton e televize paseke se nou menm ki vin avèk sa yo rele tele roman an Ayiti se premye moun ki fè sa se premye moun ki fè stil sa an Ayiti. Epi nou toujou ap evolye nan domèn feyton televize, sitou nou nan toujou ap pale pou nou sòti avèk feyton Le Rêve de Dayane k ap sòti trè byento sou TNH. Sepandan, jounen jodi a la nou gen lòt bagay n ap fè tou, Paske gon kantite jèn nan peyi a ki gen anpil talan e ke nou menm nou ankadre yo nan konpayi Pè Toma kote ke nou rele nou rele yo jèn talan pèfòmans. Se jèn ki gen talan epi k ap pèfòme e gen anpil anpil anpil travay ke n ap fè avèk jèn sa yo. Jèn talan pèfòmans mwen wè se vrèman yon bèl aktivite ki genyen dans, anpe teyat, ki gen slam. Men èske konpayi Pè Toma jwenn sponsò pou kokennchenn aktivite sa a? Bon, jiska prezan nou poko, nou poko jwenn. Sepandan, gen kèk zanmi nou ka di ki ankouraje nou. Pa egzanp, nou gen Japan Auto Parts, nou gen Seven Stars, nou gen zanmi nou Steve Monpwen, nou gen Bòzò ki manb twoup Pè Toma, Tout moun sa yo se moun ki manm Twoup Pè Toma e ki toujou pale avè nou, ki toujou ankouraje nou e ki fè n konnen ke trè byento y ap ba nou sponsò. Bon, m byen kontan e m ta mande tout moun pou yo ankouraje mezon sa yo paske se de moun ki pale avè nou e nou kwè nan yo ke nan travay ke n ap fè la a, trè byento y ap sponsorize nou. E Jèn Talan Pèfòmans gen konbyen tan depi ke li egziste? Paske mwen mwen patisipe nan plizyè aktivite deja, men konbyen tan nou deja genyen sou beton an? Nou pral genyen 1 an pase ke nou kòmanse timidman avèk jèn yo e jèn yo ankouraje nou tou pase ke lè nou gen rankont nou yo toujou vini e tout moun ki la yo se dè moun ki enskri nan Jèn Talan Pèfòmans. N ap raple tou, anndan menm Jèn Talan pèfòmans, se pa sèlman pèfòmans paske m konnen tou ou fè atelye men ou fè atelye, ou fè kozri toujou nan yon kad pou pèmèt ou ede jèn men Pè Toma franchman kote lide sa piske mwen mwen abitye vin nan nan atelye w se bagay ki fèt m ka di san lajan men men Onètman men kòman ou genyen yon lide pou fè yon aktivite konsa piske m konnen anpil fwa atelye yo konn anpil lajan men ou menm ou deside fè bagay la pratikman gratis. Monchè sa pa etone m gen moun ki di ke a pè Toma genlè pa konn kòb humm podyab mwen ri wi paske mwen te mwen te sòti nan yon lekòl se te yon lekòl nasyonal yon konsèvatwa nasyonal da dramatik kote ke yo te aprann mwen fè teyat. Mwen te ale nan INFA, Institut National de Formation et disons Artistique, m pat janm peye yon goud pou sa. Jounen jodi a la a, savwa m, sa m konnen, sa yo aprann mwen, sa yo te aprann mwen, m toujou vle mete l o pwofi de tout jèn yo e san kòb. Se sa k fè ke lè yon moun vin la a, wa sezi wè, wa etone wè ke m pa mande jèn yo kòb, yo pa gon kòb y ap peye, yo pa gon. Yo pa yo pa gen anyen y ap bay e s on plezi pou mwen pou m travay ansanm avè yo dayè ou patisipe nan Pè Toma e Jameson e JB oubyen Jameson bon tou lè 2 ok men sepandan ou wè ke nan nan kesyon lajan anndan twoup sa m pa vrèman antre ladann e se sitou jèn yo. Moun ke nou genyen nan twoup sa, nan konpayi sa ki toujou mande nou, nou pa ka ret konsa, fò n fè kotizasyon, fò n sesi, fò n sela. Bon, m kite yo fè l. Sa vle di ke nou vle travay avèk jèn yo e nou panse ke jèn yo gen anpil potansyalite, gen anpil travay ke nou menm n ap fè, gen anpil bagay ke y ap fè. Ou menm, JB, ou bay anpil, Jameson, ou bay anpil apò nan travay sa, pase ke ou toujou la, E ou toujou vini pou sipòte jèn yo nan fason pa w kòm se yon jèn ou ye tou. M pa konn si se sa k fè ke ou vle sipòte jèn yo. Men gen anpil jèn ki pa sipòte jèn paske yo tèlman egoyis, yo pa wè ke pou yon jèn monte sou do yo pou yo voye l monte. Men ou menm m toujou felisite w pou sa paske tout mouvman k ap fèt ki gen jèn ladan yo ou la. M felisite w e m felisite jènjan zanmi pa nou Ricardo ki sou kamera a la. Se vrèman yon gwo mouvans, se yon gwo bagay k ap fèt. Sa w wè la a jodi a la a, se ti twòkèt la, men se yon mouvman ki etann li tout kote. Pa egzanp, gen anpil jèn ki abite Gran Ravin, gen anpil jèn ki abite Petyonvil, gen anpil jèn ki abite Site Boston, gen anpil jèn ki abite tout kote, Site Solèy, gen anpil jèn ki abite yon kantite kote, Petyonvil, Laboul, Kenskòf, ki vin la ansanm avè nou. Men jèn sa yo. Se jèn ki pa gen anyen kòm etikèt ke yo ka mete sou do yo. E trè souvan, y ap rele lòt jèn, y ap antre lòt jèn nan mouvman an. M kwè ke, bon, trè byento n ap tann, pase ke lè w ap travay, gen moun k ap wè travay w ap fè a. Enben, m kwè ke nou pral wè travay yo. E fò m di w byen tou, gen moun ki, ki, gen moun ki ankouraje nou, pase lè n te di ke n ap fè travay sa a anndan televizyon an, Direktè Jeneral la te ankouraje nou e li te ba nou lebra pou nou te fè pwogram sa a. M kwè ke gen anpil bagay k ap fèt tou kòm mwen felisite w Jameson e m feliside Ricardo, m felisite Ricardo. Nou konnen nou sipoze ale paske fòk nou di w ke spektak la vrèman poko fini e m p ap ba w manti m ap enjoy. Pè Toma, yon dènye mo e bon pou jodi a byen antandu piske n ap gen pou n kwaze ankò, yon dènye mo pou tout zanmi Maten Deba, Ayiti Trezò, Ti randevou, Reine sa ki bral gade w la, yon dènye mo pou tout moun ki renmen Pè Toma, sitou feyton Le rêve de Dayane. Bon, fò m di w byen, Maten Deba se emisyon pa m li ye, pase ke m pa janm pase yon jou san ke m pa koute Louko, e m pa janm pase yon jou tou san ke m pa koute w nan ribrik ke w genyen anndan Maten Deba. Sa vle di ke m kwè ke se yon gwo gwo gwo emisyon. Maten deba ye e m ta envite tout pèp la pou yo swiv Louko Désir nan emisyon sa ki rele maten deba e m ta mande tout moun tou ribrik Jameson Barnabe a antre ladan l kanpe gade l pase chita gade l pase ke sa yo nou bezwen yo se gwo bagay yo ye e se de bagay ke nou genyen k ap fè peyi a mache pase lè w tande yon nèg tankou Louko. Monchè m fyè ke nap tande animatè sa yo e tout emisyon an nèt fòm di w byen tout emisyon an nèt se gwo zafè bon pou le rèv de Dayane se pou byento nap tann yon ti klik bò kote direktè jeneral televizyon nasyonal la e ke l bay fe vè l deja pou n kòmanse e ke nou panse ke trè byento moun pral wè sa ki rele feyton an Ayiti kòm toujou fè. E pa djòlè nap fè paseke nou pa djòlè, nou trè modès, men moun pral wè yon feyton ki rele Le rêve de Dayane an omaj a Dayane Guirlène Exerne ki te yon gwo gwo gwo gwo gwo aktris nan feyton Pè Toma. Alò m kwè ke m felisite nou mesye, Maten Deba m felisite nou, Louko Desir m felisite nou. Paseke m felisite w, paseke travay sa wap fè a m kwè ke pa gen lajan, pa gen kòb, pa gen lajan pou yo peye nou. Jameson pa gen lajan pou yo peye nou. Ricardo pa gen lajan pou nou peye, pou yo peye nou. Louko Dezi felisitasyon mon frè, kenbe la, wap fè anpil travay, wap fè anpil efò, epi pèp la yon jou la di, la konprann travay ke wap fè pou li la nan. emisyon sa ki rele maten deba. Fò ba pèp la slogan wi pè Toma. Enben bon slogan pèp la renmenn mezanmi se premye fwa m wè sa yon slogan ki gen 31 an e pèp la toujou ap mache dèyè l yo renmen lè m di sa enben mezanmi Douko Dezi, Jameson, Ricardo nou la n ap gade nou wè kisa ki jèn talan pèfòmans la enben nou la.